Granmoun toujou di depi se mal wap fè menm si w wè ke wap byen mennen chak jou gen yon jou k pap pou ou kidonk gen yon jou yap kenbe w kanmenm nan sa wap fè ki mal la ebyen nan moman la gen pakèt nèg la gen pakèt fanm la yo gen dyare ou menm ki se machann konprime prepare w paske w pral fè lajan nan moman la gen pakèt nèg ak vès fanm ak vès Ki pa pò se moun serye ke yo ye, ebyen nan moman an la, yo gen dyare, yo pa deplase nan douch la kote yo ye a, paske bagay la ap dejenere pou yo. Otorite dwanyè yo ak lapolis sezi plizyè konntenè zam. Ou pral sezi tande pou kiyès konntenè zam sa yo ye. Gen nan konntenè yo ki vini se sou non legliz. Gen nan konntenè yo ki vini se sou non pdg Natcom. Nou konnen Natcom se yon konpayi telefonik nan peyi Dayiti. Post sa w ap gade sou ekran la, misye te fè pati baz Ti Lapli a. Ebyen nan jou ki te pase yo misye te arive vòlè anviwon 30 mil dola pou Ti Lapli avèk yon 12. Nou gen videyo pou ou kote ke l ap jwe ansanm avèk 12 lan. Ebyen aktyèlman la a, towo sa w ap gade sou ekran la, li nan men Muscadin. E lòt towo sa wap gade sou ekran an la a, se yonn nan bandi Savyen yo ke otorite lapolis ak lajistis nan vil Senmak arive mete lapat sou misye jodi a, kote ke li tap sot achte bal avèk medikaman pou yo kapab pran swen lè yo blese. Pran ti chèz ba w nou pral ba w tout detay. Bonjou bonswa sa depande lè w pral gade videyo sa e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou w ankouraje travay la se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, E pa bliye aktive siy klòch notifikasyon an pou w kapab resevwa yon notifikasyon de tout videyo ke nap poste yo. Deja nou di mèsi a tout moun ki deja abòne, mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paske m konnen ke ou entelijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpli ann antre nan detay pou videyo jodi a. Jan ke n te anonse l nan kòmansman videyo a, to sa w ap gade sou ekran la, misye te fè pati baz Ti Lapli a nan Gran Ravin. Ebyen misye te arive vòlè 30 mil dola pou tilapli, epi li te vòlè yon 12 pou tilapli tou, ebyen aktyèlman la misye ap reponn kesyon komisè Muscadin nan moman an la. Ebyen nou kapab remake komisè Muscadin prezantel ansanm avèk popilasyon an, li pa fè sa nou konnen n konnen an, nou pa konn pouki rezon, ebyen pi devan komisè Muscadin ap ba nou plis detay pouki rezon li pa fè sa nou konnen n konnen an. Gèlè nou pa konnen si se kòb misye t pa kont kidonk pou li te achte tikè pou li te ale pou li te fè vwayaj la, nou pa konnen sak te pase pi devan komisè Muscadin ap ba nou plis detay. Toro sa kap gade sou ekran ankò la misye li menm li fè pati baz Savien an. Kidonk yo arete misye ansanm avèk yon machin san plak epi li gen plizyè minisyon nan machin nan. E anndan machin sa yo jwenn toujou plizyè medikaman ke l achte pou anviwon 30 mil goud. Kidonk li deklare medikaman sa yo se pou lè yo blese pou lè yo al nan gè yo yonn nan yo ta blese se pou yo kapab pran swen nòmalman. Ebyen sa kem ta swete pou otorite yo ta fè, lè w kenbe yon bandi konsa ou jwenn li avèk zam nan menn, ou jwenn avèk bal nan menn kote ke li sot achte, ebyen se fè l tounen al montre w kote ke l te achte a. Epi nou debalize kote sa. Lè sa a nou retire moun sa nèt. Nou sèlman nou de debalize kote l te achte a, sous la kote kap founi l la, epi kounye a la moun sa li menm nou mete l anba kòd epi epi nou voye l nan prizon. Se konsa nap fè travay la byen. Men lè nou pran ti bandi ki a sapat la, ke yo bay zam nan epi nèg ki a gwo palto, kap bal kap vann li an kap fè kòbansman avèk li an nou pa fèl anyen ki vle di nou pa fè anyen nèg sa yo kap bay bal la kap bay zam nan fòk nou kòmanse mete yo nan kaj yo lòt enfòmasyon nou gen pou ou se kesyon konntenè zam nan ki yo arive sezi gen nan konntenè ki vini sou non pdg natcom nan m ta renmen konnen èske nèg sa yo yo byen dòmi lè yo kouche sou kabann yo sou zòrye yo èske yo Eske yo anpè reyèlman vre? Moun kap fè kòb nan sans sa, moun sa yo ki gen pil sans sa yo nan bouch yo, pase imajine w kòb sa ke wap fè a, imajine w byen, lè wap fè kòb nan jan de bagay sa yo, lè wap bwè yon ji, lè wap manje yon manje, se se vyann pèp la, se san pèp la ke wap bwè kòm ji, pase se kòb ki koule san pèp sa a ke wap itilize. M ta renmen konnen eske moun sa yo, yo alèz vre? Epi ankò, gen nan kontenè yo ki vini sou non Legliz. Kidonk, moun ki gen gwo wòl anndan legliz, se yo menm k ap antre zam, k ap antre bal nan peyi a. Èske nou tande mezanmi? Moun k ap antre zam, k ap antre bal nan peyi a, ladan yo, yo anndan legliz. Yo fè konnen ke se pa premye fwa dam sa a li vin dedwane machandiz. Kidonk, nou menm pèp sa a, lè nou tande yon bagay konsa, si nou te yon vrè pèp, si nou te konn sa k rele pèp, si nou te yon vrè pèp, nou te renmen pwòp tèt pa nou, pa t ap gen ras moun sa a ankò. Kidonk, lè yon lòt wè sa pèp la fè moun yo vin dekouvri ki t ap antre zam nan peyi a, Lòt yo t ap pran egzanp. E pa vyolans non ki se ke n ap preche. Paske moun sa yo fè vyolans se sou nou tou. Ok. Kidonk, lè nou fin dekouvri, lajistis fin deklare men pou kiyès tèl bato ye, men pou kiyès tèl konntenè zam ye. Enben, pèp la nou menm ki sa nou dwe fè? Fè rès la. Kote moun sa a baze, zèb pa ta sipoze ap leve la. Lè sa a, lòt yo t ap pran egzanp. Yo t ap di, Kèt! Pèp sa a pa se pa nan jwèt non. Gade entèl yo te dekouvri ke entèl t ap antre zam. Gad sa pèp la te fèl. Si nap tann se yo k pou mare touye ti bandi zo ti lapli pou nou. Yo mèt touye ti lapli mèt touye lanmò san jou. Dezyèm chèf baz la ap vin ranplasel ap vin pi rèd. Eske izo pa vin pi rèd ke anèl la. Ebyen non wèl ki vle di nou mèt touye chèf baz yo nou mèt touye sòlda ki nan baz yo ap toujou gen gang nan peyi a paske moun kap alimante gang nan li la nou pa janm fèl anyen otomatikman nou kòmanse manyen nou kòmanse fwape yo Lòt yo ap pran egzanp, y ap di, en, m riske lajan m e m riske pou pèp sa a elimine fanmi m tou. Lè nou trase yon premye egzanp, se yon egzanp pou n trase. Trase yon premye egzanp epi w ap wè kesyon zam nan, bal la ap pran fen nan peyi a. Lè ti bandi sa yo fin tire tout ti bal ki nan men yo, epi tout moun nou konnen k ap antre zam yo, nou fon fen ansanm avèk yo, kote ti bandi sa yo pral jwenn zam toujou? M te mèt se te otorite ki plase pou mete Lòt yo nou konnen k ap fè dezòd, mache pran yo. Lè sa a, n ap jwenn yon solisyon. Sinon, nou fèk kare pran nan pwoblèm. Nou fèk kare gen gang nan peyi a. M gen enpresyon nan jou k ap vini yo la, nan peyi Dayiti ap gen plis zam ke moun. Ou ka ap mache la w ap wè zam tout atè a. Imajine w chak semèn, chak jou pi ap kenbe konntenè zam. Ou konn konbyen ki gentan nan wout deja, k ap vini? Ou konn konbyen y ap jwenn chans pou yo kenbe yo? Kidonk, m ap kite w avèk odyo sa a pou w tande detay ki t ap pale nan emisyon sa konsènan konntenè zam sa yo ke yo jwenn sou non legliz sou non DG natcom nan ann tande ansanm. Li pa li pa e pa tout popilasyon ak si se tout popilasyon ak tap fè gang pesonn pa tap ka mache ou byen pesonn pa tap ka vin sou pesonn tout moun tap gen zam nan men yo pou defann tèt yo ou konprann si se te tout moun nan popilasyon ki te gang Egal la, lè nap pale fòk nou fòk nou pa jeneralize bagay yo pou nou pa mete tout moun ladann. Byenke mwen menm mwen di nou 80 pousan ayisyen se vòlè. Bon, ann kite moun yo avè bay 80 pousan se vòlè. M byen kontan ou redui l, dènyèman e 90 ou te di. M byen kontan wap bese l. A vle di ou rann ou kont gen mwens moun ki vòlè. Gen moun, gen moun de byen. Alò, gon moun ki, gon mèt ki poze kesyon an. Ah mwen wè. Ou konprann mwen? Pa di w se yon pwojektè k te nan kò mesye a. Yon boukan dife. Solèy la enben ok. Lè solèy la mwen la oh ok. Pa lè bò 11 è la ou pap ka sòti deyò a non tèlman solèy la cho. Enben bon. Wè poukisa poukisa se pandan yo poko lawòl bay legalize zam sa ou zam ilegal sa ou genyenl lontan sa di lè yo vin apre yo yo pote bay fo kado men monchè monchè a di son douz on douz li al la chas wouyy on lè m sonje m te fon on kout tire wi nan douz defen papam bon. Menm kote w pa ta panse. Fò w di yon kout beniswa Letènèl lè w pral pale bagay sa. Fò w di alelouya, viv Jezi. Li près, wèy priye m ap priye. Ay alelouya amèn. Pral gen moun asoutan anba kòd. Bon wap fèm ri, son bagay m sezi hein. Mesye, ou wè peyi sa, mwen sa fèm di nou sa. Pa frape tab la. Kote m jwenn avèk defo frape tab sa. Fòw kite nou. Nap kite zenglendo. Gon bann nèg, gon bann nèg lan peyi a ka vès. Mezanmi! Nap kite zenglendo. E pou nou kite zenglendo. E nou k zenglendo a. Nap pede voye al tire moun pou nou lan lari, epi nou pwopòz. Premye moun ki pral ede fanmi moun nan kriye se nou menm. Kap fè antèman l tou wi. Wi, epi se nou k voye touye moun nan. Non, lèm di fè antèman, moun yo ka mal konprann. Kap chante antèman. Nap kite zenglendo. se legliz wè wèm kite 1 pousan sèlman mwen kite 1 pousan sèlman ki pa ta ki pa ta legliz men 99 pousan se legliz lan zam yo jwenn lan pòtoprens yo la sa k rive. Moun sa yo gen franchiz dwanyè yo menm yo pa konn fouye bagay yo ba nan bon ti map ba nou la epa bagay voye moute non yo pa konn fouye afè yo la di mwen yo gen franchiz dwanyè lè bagay yo vini se tou ale tou pote ale kòm konnye la gon nouvèl administrasyon ki pran tèt dwàn nan se pa epa kijan nèg la rele epa romèl bèl ki nan tèt dwàn nan ankò vin gen yon nouvèl administrasyon kòm kòm ala nèg yo pa konnen si gen lòt mezi kap pran. Konnya bokè bokè a pase men bagay la pap vini se bokè l toujou genyen ki vin regle afè l konn a yè gen yon lòd ki pase kèlkelanswa bagay kap dedwane a menm si l gen fòs jis dwane se pou yo fouye l se pou fon koudèy wi yon koudèj wè fò yo fon koudèy konnya la. Gon bann ajan ki vin, ki vin, kòm ma, mal, malgre bagay la bagay legliz katolik li ye, pa legliz katolik, Atansyon! pa legliz katolik, pa legliz katolik. Hay! Men, Louya! men, e kouzen yo wi, episkopal ak Hay! atolik, se kouzen. Lelouya! E, malgre se bagay ta parèt legliz episkopal, yo di ba yo fè yon koudèy. Kounye a, bokè a. Epi li menm li fè kòmanda li kòmande a fèl li foure nan bagay moun yo poul ka jwenn posibilite poul pase san yo pa fouye a fèl. Sa se ankèt ki pral konnen. Se vwa e sam pral di wi. Wi se ankèt ki pral konnen. Ankèt ki pral ankèt ki pral di si se sa. Wè wi. Men se kanmenm on skandal. E yo gang nan peyi a kap kap konya la kap pran bagay kap vann nèg pou nèg fè gang se gang sa pou nou kraze gang kap men kap fè zam sot tout kote kap fè bal sot tout kote a se lik pou kraze kon gang sa kraze lòt gang la ap febli. E vwala, se te tout sa nou te pote pou ou nan videyo jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiska la fen. Pa bliye like videyo a, abòne epi pataje videyo sa avèk yon zanmi, yon fanmi pou ankouraje travay la. Mèsi, se te yon plezi, n ap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!